Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon vandredi 18 novanbre 2022 ebyen nan pwofite voye yon bigòp tout afè spesyal a notre gran frè Jackson ki li menm ap fete aniversè li. Jodi a la. Tchenbe rèd pa moli gran frè e ke tout bagay kapab pase byen pou ou. Ke tout rèv ou kapab reyalize an peu de tan. Nap salye tout moun ki an Ayiti sila yo ki a letranje e nap di yo byenvini sou chanèl yo renmen anpil la. Emisyon sa a nap kòmanse li avèk nòt sila. Kote ke gen yon tèrib aksidan ki fèt Tabar 27 nan Ru Milyen. Aksidan sa lakòz gen moun mouri. Gen yon sitwayen ki rele mwen, ki di mwen ke li pèdi yon pitit li, gen yon lòt ki lopital. E machin ki fè aksidan an, se ta machin yon enspektè, enspektè sa li reponn o non de Ilè mkwè. Ebyen, si sitwayen an gen pitit li k mouri, li gen moun ki lopital, m pa panse ke nèg yo kapab deside ni k vin remòke machin nan epi yo ale san yo pa di anyen. Paske yo fè aksidan. Donk, si gen moun ki mouri, moun ki blese, ebyen fòk chofè a obyen moun ki responsab machin nan, pwopriyetè la, fò l di yon bagay. Eske nou konprann? Si se machin leta li ye, ebyen fòk leta di yon bagay. Se pat yon kòtèj, se yon machin ki fè aksidan. M panse ke fòk nou di yon bagay ak sitwayen sa a, pli patikilyèman paske li menm li plis viktim nan sa k pase a. Kesyon gwo ponyèt mezanmi, ti peyi sa jan l ye la a, nou pa kapab fè gwo ponyèt ladann ankò. Ann kite sa pou bandi yo. Men nou wè, gen bandi sou tout fòm. Gen bandi nan politik, bandi nan lapolis, bandi nan sektè prive, plis bandi ak zam. Pandan m sou kesyon bandi ak zam nan, fò m di nou ke bagay la pa bon pou moun ti plas Kazo. Ebyen, gen yon videyo ki rive jwenn mwen jounen vandredi an, videyo sa a, se tèt chaje. Videyo kote ke w ap gen chans tande. Kote divès sitwayen k ap pale, k ap di ke, mezanmi, gade sa ki pase. E sa ki pase a, se yon sòt de mini karnaj m ta kapab di, paske videyo a dire yon minit e vennsis. Ebyen nèg yo parèt yo fè mò. Ki gwoup sa souple? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ta nèg vitelòm yo. E nèg vitelòm yo depi kèk tan la pa bliye ke m di nou ke nèg sa yo toujou ap frape. E m toujou pale avèk yo. Dènyeman m wè gon videyo E mwen m te lage l e m te pale a moun yo pou m di yo, Fèt atansyon! Fèt atansyon paske m pap pran sa nan men nou ankò. Pou jan nèg yo ap fè egzaksyon anlè a la a, epi pou de twa moun reyini, n ap bale lari epi n ap fè elòj Vitelòm. Non! M pap pran sa. Vitelòm, sèt en kriminèl. Sèt en seryal kilè. On kriminèl rete yon kriminèl. Menm lè Vitelòm ta ba nou lajan, omwen, fòk nou ta genyen bon sans pou n di bon, e, Vitelòm, l ap enpe difisil. Donk, talè a m t ap pale de machin ki fè aksidan an, m ap ba nou enfòmasyon sou nimewo plak la, e, plak la se AA tirè 839 38. Se yon machin prive. Ann tounen sou Vitelòm. Vitelòm santi ke y ap kritike l anpil. M santi sa k fèt la la a s on kout kreyon Vitelòm. Vitelòm fè yon kout pokè epi gen de twa moun la k ap pale byen de li. M ta renmen w bay jounalis chans pou antre anndan pou al mennen pwòp ankèt pwofesyonèl yo. Pou wè! Nou pa ta menm bezwen pale a moun pou wè kantite krim ki fèt anndan an. Hein! Pou wè kantite krim! Lè nou te pran pitit nèg la, nou anwole l nou fè l antre nan bandi, lè papa a pa dakò papa a tire dèyè l papa a di li ta pito lapolis fizye misye pase pou l ta antre nan bandi. De twa jou aprè lapolis touye l. Alò ti gason an. Lapolis touye l! Papa a kontan! Papa a menm boule moto misye! Kisa nou te fè aprè 3 jou? Nou pa t vini nou pa t touye jenn gason sa a? Nou pa t boule l tou ak yon moto? Epi lè nou pase nou manje fritay nan men manman l? Men kòm manman an se kouri l te kouri, li te gen yon bon sen avè l paske n te ka touye l tou. Hein! Kounye a la pou yon nèg konsa pou tout moun kanpe w ap di m ou s on papa bon kè. Eske nou konprann sa map di nou an? Son papa bon kè. Ah mezanmi li paka bon. Antouka fòm di nou byen ke non menm ki renmen papa bon kè sa anpil. Paske mwen menm sa mvle. M rayi sa yon nèg fè. Jiska prezan vitelòm ka chanje. Vitelòm ka di ke tout moun ki nan zòn tòsèl, gwo jan, bwa lendi, metivye, tout kote sa yo, moun sa yo kapab tounen lakay yo. Tout moun nou mete deyò yo. ebyen yo kapab tounen lakay yo. Nou kapab deside pou n di nou p ap pran kay moun yo ankò. Se lè sa a m ap wè ke ebyen gen bagay ki chanje. Bon, ekzaksyon yo toujou ap fèt. E, depi nou sispèk on moun ka gen yon ti relasyon avèk on polisye, n ap touye l. Epi kounya la pou de twa moun kanpe ap vin pale de bagay vitelòm. Pèp la poze may nou se sak fè nap soufri konsa a. Nou toujou ap achte figi moun, nou toujou ap fè yon seri de bagay ki pa gen sans yo. Antouka fòm di nou ke batay vitelòm nan se pa yon ti batay ki piti. Paske pa bliye vitelòm sa se nèg kap chache poul kapab pran anpil teritwa. Anpil teritwa. Men mesye, tanpri, ba yon chans. E a chak fwa nou wè imaj sa yo, ki sa m te di nou? Anpil moun ap mouri nan fen ane a. Lisifè mete pye l sou sòl la an pèsòn. L ap touye moun. E a chak fwa genyen yon polisye ki mouri, yon bandi ki mouri sou chan batay, ebyen vye mò sa yo nan lari Yo kontinye ap manifeste, anplifye sa n ta kapab rele ideyoloji mòtifè ki nan tèt bandi, ki nan tèt lapolis pou touye moun pi mal ke jan w wè moun ap mouri la. Gon polisye, nèg yo touye misye yè kana. Misye, m pral chache non polisye sa a pou nou. Misye rele Sony. M kwè misye nan bim. Alò, misye sanble t ap fè yon djòb pou l te fè yon machin pase. Men misye al pote boure sou nèg yo atè a la a. Epi, misye ta sanble rale zam ni. Sa w tande a la a? Nèg yo pase misye alenfinitif. Men tande byen, yè se te jedi. Lè yon nèg ap fonksyone nan Pòtoprens, ou gon w jan pou w fonksyone. Parekzanp, dimanch maten. Se jou on nèg ou kapab fè ti mache. Paske gang yo, ti bandi pwèl pete yo y ap vòlè nan jedi, nan vandredi, nan samdi pou yo bwè kòb yo paske se wikenn. Konprann byen wi! Epi nan dimanch maten, genyen k sou, genyen k bagay la yo pa ka leve. Se lemoman pou lapolis ta fè on bon pote boure. Kounye a la fò m di nou byen ke alò misye mouri, se nan fè djòb. Kanaran! Kanaran! Kanaran! Jeff te pale pou l te di ke Kanaran pral pase alofansiv. E nou wè l. Nou wè Kanaran pase alofansiv vre paske sa k ap pase jounen jodi a la pwouve ke Kanaran p ap jwe. Kanaran gen yon pakèt gwo chèf. Kanaran gen yon pakèt ti bandi pwèl pete tou. A chak fwa m di tèm sa a. Mwen gen yon patnè bò Orlando misye toujou ri misye di RL ou fèm ri lè w di ti bandi pwèl pete a malfektè pwèl pete wi nèg ki pa gen gwo non yo nèg ou wè y ap rache y ap touye y ap rache yo se yo menm sa dènyeman la nou te wè kantite bal nèg kanaran yo t ap montre men fò m di nou byen ke wè lapolis La police fò asime responsabilite w. Ariel asime responsabilite w. M pa ka konprann. Dènye man la gade pou wè nèg yo pran w cha. Yo mete dife ladann. Bon banm di nou yon bagay mesye. An yo mete yon yo mete dife nan yon cha. Kòm si nan demen si Dieu veut la m pa wè prèske tout kò la police la pote boure. Men gon bagay wi kounye a bagay yo pral chanje. Paske gen operasyon kap fèt, gen antite nan lapolis la yo pa mete nan operasyon sa yo ankò paske gen nèg depi yo deplase la Jeff Canaran gentan konnen. Gen polisye depi yo deplase la pou al nan operasyon, Jeff Canaran gentan konnen, tout ti vòlè Canaran yo gentan konnen. Ou konprann? Se sak fè w wè, ebyen lè w wè gon seri de bagay ki fèt, ou mèt poze tèt ou kesyon paske gen nèg ki gen kolòn yo atè a. M pral di nou yon bagay pou moun ki pa konprann. Sa a, li rive m e m pa ka kache l. M gen yon pwòch mwen ki ap deplase soti Pòtoprens. Li te nan yon kay Pòtoprens, li kite kay la, li bwote pou ale nan departeman di Centre. Lè moun sa a deplase, li ekri m, li di m, Mwen deplase wi. M di, Bòn wout. Li fin kite wonpwen Bon Repo a, li kite stasyon Mianbalè a ki nan bon repo. Atake Kanaan, nèg yo pran l. Nèg yo pran l, chofè a, yo rantre avèk li nan baz yo. Tande byen sa m ap di nou an wi. Yo rantre avè l nan baz yo, yo pran telefòn li. Dye swa louwe, yo pa vyole l. Paske nèg sa yo tout moun konnen, yo fò nan bagay sa. Apre yon ti tan, yo voye l ale. Yo kenbe chofè a ansanm avèk machin nan. Dezasone, dekonsète, san moral. Li te gen yon frè l ki te avè l. Pandan nèg yo ap antre nan machin nan, frè a plake, frè a ale. Li menm li gen chans, li pran machin li monte. Tande byen sa m ap di nou an wi. Lè moun sa a moute, lè fi sa a moute, lè l rive lakay li, se yon mamoun ki vin jwenn moun yo. Paske, moun sa a se yon moun ki petrifye. Kounye a la a, Sak pase a son premye bagay. Kounya an al pran lòt kòz yo. Ki kapab pwovoke anpil pwoblèm. Ki kapab gen enpak sou moral moun sa. De pitit. Li achte liv ki anviwon a 5000 dola. Ayisyen. Li genyen. M ta kapab di sa li pote nan machin nan. ekivo a pli ke 100 mil dola ayisyen. Tande byen wi! Sa li pote nan machin nan ekivo a plis ke 100 mil dola ayisyen. Dayè, genyen yon sòt denstalasyon elektrik ke li te achte pou kapab mete lakay li ki ekivo a 2 mil dola ameriken. Sa deja fè konbe kòb la? 60 mil dola. Donk gen plis bagay toujou. Se preske 150 mil dola ayisyen. Yo voye l ale, nèg yo kenbe bagay yo. M kwè yo voye chofè a ale tou. yo kenbe machin nan. Kounye a la, m vle nou konprann, petèt ke yon moun kapab fè yon analiz sou mwen pa nayivte. Petèt ke m ka tèlman sansib pou kòz popilasyon an, nou ka wè m di yon bagay epi petèt mwen fotif par nayivte tou. Tande byen. Men kisa nèg sa yo ap fè. Nan kanaran. Kounye a la banm di nou. Nou konnen si map sipòte je pèp. Mwen sipòte sa a tou. Pa rikochè. Sim tap sipòte je pèp. Donk moun sa a. M tap fè yo lage l pou mwen. Pa vre? Ou byen sim ta gon relasyon avèk nèg je pèp. M tap fè yo pote tout sa a. Nèg yo pran an. Donk yo kenbe yo. Kounye a la gon bagay pou n di tèt nou. Sim te nan je pèp tou. Kounye a m tap fon kout kreyon. M al vire nan je nèf. E si m te yon senpl sitwayen ki te gen entansyon kenbe zam, si m t ap kenbe zam, nan ki bò m ta prale? Paske si w gen yon moun, tankou yon sè w, yo fè l sa. E se pa la premyè fwa sa ap pase sou wout la. M pap ba nou manti m tap pran lèzam e m ta pral batay kont nèg e kanaran yo. Men kòm gen anpil dosye m pral vini avèk yo nan lòt emisyon paske jan nèg yo ap ouvè zèl yo la nan zòn kanaran an ebyen je nèf gon plan. Je nèf gon plan e mwen panse ke jan bagay la ye la kote lapolis poko ka batay la Jan de ekzaksyon sa yo, se bandi a bandi ki pou fè afwontman, ki pou frennen yo. Paske, ran mwa fou ou saj, gen bagay, yo pa kapab kontinye fèt nan peyi a la. Paske kounye a la, si yon nèg wap pase nan zòn sa a, ou gen pwoblèm. Ekoute, machin Senmak te konn ap pase Titanyen. Yo pa pase ankò paske yo pase Plato Santral. Kounye a la, Sa n pral di tèt nou? Sa n ap di tèt nou? Kwadèboukè, s on lè konsa, li bon. Kounye a, an n serye. Mwen m mande pou lapolis asime responsabilite l. Paske sa ki pase Kanaran an, se dènye gout dlo ki ranvèse vaz la. Mwen m pa p kapab aksepte l. Ou konprann? Li pa bon e l ap retounen pa bon. Kounye a la a, fò m di nou yon bagay, mwen ri. Nou konn poukisa m ri? Yè mwen gade On seri de kòmantè. Euh sou dènye video m te fè pou m di ke euh nèg ti bwa rache on sòlda yo voye l bay izo. Se nèg gran ravin. Sorry je suis désolé. Mwen rektifye sa. Se nèg gran ravin ki te fè video sa voye l bay izo. E sak fè wè izo tap ri nan video a. Men gen anpil nèg gran ravin tou nèg yo rache. Ou konprann? Nèg ti bwa yo rache nèg ti bwa. Men nèg gran ravin tonbe tou. Kounye a la, m pral di nou yon bagay. Pou moun k ap di ke m ap sipòte je pèp. Sa ka rive, gen jounalis nan peyi a la a ki gon gwoup yo renmen. Ou pa konprann non? Ki ka gon gwoup an kèlke sòt l ap sipòte. Men kite m di nou yon bagay, tanpri souple pèp ayisyen, pa fè pwosè entansyon. Pa kontinye fè sa. Èske nou tande sa m ap di nou an? Pa kontinye fè sa. Lè m gade kòmantè yo m ri. Pa egzanp, lè m te di Tilapli di l pran swa 4 manch, gon moun ki di se 2. Bon! Se Tilapli k di l. Nan a demanti Tilapli. Kounye a gen anpil moun k ap di, oo si e te Babekyou ou t ap gentan di patati patata. Sa m gen a Babekyou? Hein? Sa m gen ak Babekyou? Mwen pa gen anyen ak Babekyou. Men, se konsa tou m ta kapab di m pa gen anyen avèk Ariel. Eske nou konprann? Men, mwen denonse sa Ariel fè. Kounye a la gon bagay pou n konprann. Gon bagay pou n konprann wi. Nèg je pèp, anpil nan yo aksepte yo se zakè. Anpil nèg nan je nèf pa aksepte ke lè yo fè zak pou ou di yo fè zak. Se sèlman sa ki gen kòm pwoblèm. Eske nou konprann? Kounye a la gon grenn bagay pou n ta konprann wi. Mande tèt nou, Ok, si RL Prod t ap chwazi yon kan pou l apiye, ki kan l t ap ye? Paske se timoun ki leve Site Solèy, ki leve Lajakome. L, Tande byen pou nou menm k ap pale anpil, m pa kwè, petèt ke m ka tounen yon dènye fwa men se nan yon layv pou m kapab pale avèk nou. Si m leve nan Site Solèy mezanmi, m te konn al fè repòtaj nan bele kou depi sou Amaral. Yo yo piman. Mwen te konnen yo. William Baptiste di ti blan. Pele Simon. Mwen te konnen yo. La banyè kolobri. M pot ko jounalis lè sa. Se te sou Evens ti kouto. Mwen te jounalis. Alo m pa te. Mwen jounalis. Apre sa. Map batay. Pou moun nan Simon Pele. Sak pa konnen yo pa konnen. Ti bandi pwèl pete ki fèk vini. Ki pa konnen, ebyen jodi a nou konn sa. Lè Minustah t ap file bal sou moun Simon Pele, se mwen k te la. Se mwen k te vin pran vwa yo pou m al pase nan radyo pou m di ke sa pa kapab kontinye konsa. E se sa k fè w wè m gon seri de repòtaj m pral vini avèk yo pou nou wè. Lè nèg 117 te pran zòn Pele Simon an, nèg Asi yo, Se mwen k te la. E pou moun ki ansyen anndan an pele, y ap di, Wi! Mwen te la. Lè Minustah te konn ap file bal sou moun Jacomen, kiyès ki te konn ba yo pale? Lè m te konn al nan gè, lè Minustah tire dèyè m paske m ap bay pèp pale, se te pou ki kòz? M ta renmen konnen wi. Lè Boyd fèk fòme, sa m ap di la l valab pou Isca. Lè bòy t fèk fòme. Lè nèg sa yo antre nan site a. Nèg sa yon lè yo antre nan Boston. E mwen k te rantre wi. Lè sa yo t tire dèyè m an pèsòn. Paske m te vle pou pèp. M pa vle moun fè pèp abi. Yo antre nan Belekou. Yo fon masak. Lè funeray la se mwen k te la. Sispann kale do m. Sispann. Bandi k pa renmen m yo pran konsyans. Sa k de touye m yo Pran konsyans. Paske lè bagay la te myèl se mwen ki te la. Se kòm si m te gen yon wout m t ap prepare pou nou. Nou konn sa byen. E nou konnen l. Minustah tire dèyè m nan Site Solèy a plizyè repriz. Paske m t al bay pèp pale. Lè operasyon Jarou Soudamericana a, se mwen ki te la lè moun yo t ap tann dra blan anba pou te kapab mande lapè. Men mezanmi si tout bagay sa yo se pou site solèy mwen fèl se site solèy poum defann jounen jodia la m pakab defann Gabriel m pa kapab ap defann Isca m pa kapab ap defann Mathias m pa kapab ap defann Tyson m pa kapab ap defann Donald map defann site solèy eske nou konprann lè Gabriel kanpe l fon masak m di Gabriel ou pa gen dwa fè sa men konsa tou lè nèg G9 yo fon masak m di nou pa gen dwa fè sa. Donk, na va konprann e map vini avèk emisyon yo paske lèm te la, lèm tap batay pou moun Site Solèy, nou menm pa konn kote nou te ye. Epi tou gon bagay pou nou konprann. M fin konprann reyalite a. Jounen jodi a la a, menm moun sa kap dekale do w la, si bandi sa yo ki pa vle wè w la te touye w, ebyen yo tap di ke, oh, gade kòman nèg yo touye yon jounalis. Mèsi bokou. M konprann tout bagay pèp ayisyen. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochen.